Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la K.O. pour capable y a bah une nouvelle émission. Jeudi, c'est lundi 15 mai 2023. Très bonne semaine en notre compagnie. Et c'est votre chaîne préférée qui a bon information 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est parti pour cette nouvelle émission. Matissan Mored. Eh bien, c'est à partir de ce 15 mai, machine p ap kapab travèse nan Martisan. Paske mesye ki nan transpò piblik yo, APCH se sa, ebyen yo mete nòt yo deyò e yo te menm fè yon voice sikile pou di Matisan pa gen pasaj nan jou sila a e kèlkeswa machin k ap pase nan Matisan lapolis mèt lage sou li paske nèg yo bloke sikilasyon an annatandan ke Lapolis jwenn yon bout ak mesye nan vilaj yo. Konpwone byen paske depi lè operasyon sa komanse, ebyen fò n di ke nèg yo di pa de kidnaping, pa gen gwo zak ki fèt ebyen se sak fè yo menm y ap fasilite tach la ak lapolis ebyen y ap fè yon jou, de jou kanpe la pou ke lapolis li menm li kapab reyisi misyon li. N ap di bonjou bonswa a tout laprès an jeneral. Jounen jodi a, antanke reskonsab transpò, nou fè konferans de près sa a pou nou mande popilasyon an e transpòtè yo an patikilye ki frekante zòn Matisan an. Anben, pa rapò a nonb de moun nou genyen ki viktim o nivo Matisan se dènye jou, Moun yo kidnape, ti machin nou yo kenbe, anbè plis move zak k ap fèt pa rapò a machin transpò yo, y ap jwenn anpil zam ladan yo, anpil nèg pwofite de machin transpò yo pou yo travèse. Lè se pa Gonayiv, se onivo kapital la e nou wè anpil sa a se se vin tounen yon monè kouran, kote anpil machin transpò yo se a e yo bandi yo ap fè presyon sou chofè yo, yo pran machin yo nan men chofè yo, enben pou yo kontinye ap fè zak banditis, ap pase ak zam, minisyon, enben pou tout rezon sa yo, avèk sè dènye tan sa lapolis ap regle o nivo pòtay Leogàn e Vilaj de Dye, pran Matisan, enben. Nou mande yo jou kap lendi 15 lan, nou pa otorize kèlkanswa machin nan pou yo pase zòn Matisan an, anben nou menm nou pwofite de moman nou wè lapòlis ap fè travay li a, anben nou menm kòm transpòtè pou nou bay patisipasyon pa nou, nou mande pou tout machin an jeneral pa janbe Matisan a pati de lendi 15 jiskaske lapolis repran kontwòl Matisan an e pou fasilite transpò a fèt ak. Plizoumwen avèk plis respè, anben pou tout rezon sa yo, nou kontakte tout reskonsab sitou gran sid la, anben sa ki ka kanpe, kanpe, men nou di limit yo se Bizoton jiskaske lapolis pran kontwòl Matisan. E nou mande pou tout machin an jeneral, ke l te piblik, ke l te prive, Lendi 15 pou yo pa travèse Matisan jiskaske lapolis pran kontwòl de pòtay Leogane a Matisan. E nou di l ankò, pa bliye twòp move zak ap pase nan zòn yo, ni machin piblik yo y ap itilize pou yo fè minisyon yo pase, ni pasaje k ap soufri nan sa k ap pase nan, anben pou evite. Nan echanj de ti ant bandi avèk lapolis, anben nou di jouk lendi a, tout machin, pa oken machin ki otorize pase Matisan jiskaske lapolis pran kontwòl zòn nan. E yon lòt fwa ankò, nou salye tout moun e n swete tout moun. Koube anba mezi sa. Bon ok kounya la nou pral rive directement sou vilaj de Dieu bagay yo pral rèd euh ce sera ou c'est la dernière semaine de confrontation se pral dernière semaine pou la police reflechi poul konnen kisa lap fè ki destin vilaj de Dieu kisa moun yo ap fè anndan an ki destin bandi yo sa se otan de kesyon. Kounye a pèp ayisyen, banm di nou ti pawòl. Gen yon seri de moun mwen pa vle ba yo konsèy paske y a de jan lè w ba yo konsèy swa yo pa koute konsèy ou oubyen yo joure. E mwen menm m pa gen pwoblèm non si w pa tande konsèy mwen men m pa fin twò renmen lè moun joure m. E se sa k fè mwen rete nan diskresyon. Men kounye a kite m di nou, m pa konnen si se sa ki diferans lan, je suis journaliste. e youtuber. Genyen de moun ki youtuber sèlman e se sak fè nan kestyon rezo sosyo nan peyi dayiti enfòmasyon yo kapab pase vit vre enfòmasyon yo ka pase la an premye men lòs kil saji d'un bòn verifikasyon se medya tradisyonèl e sa nou paka konprann gen bagay kap di la a travè rezo sosyo eske on nèg tankou Roody Sanon ap janm dil Konprann byen wi, gen de manti kap bay sou rezo sosyo, map mandem eske Roody Sanon ap fèl, eske anpil lòt nèg yo ap fèl, menm lè gon seri de nèg yo gen pwoblèm pa yo. Konprann byen wi, gen anpil nèg ki nan medya tradisyonèl lan, yo gen pwoblèm pa yo, yo gen defo pa yo, yo patisipe nan, m ta kapab di, mete peyi a nan sa l ye a. Men ekoute, rezo sosyo itil. Nou pa bezwen ap bay manti sou li. Gon seri de ti jèn ki vini nan rezo a, bon yo deside yo menm se manti pou yo bay. Gon seri de gwo jounalis tou ki anvi antre nan lojik sa ki sou rezo a. M di nèg yo halte la. Pa antre nan lojik sa. Li pap bon pou nou. Paske lè w kòmanse nan bay manti, kounye a ou kòmanse ap dekredibilize. Se sa k fè gon pakèt enfòmasyon m ap tande sou vilaj. E lè m tande yon seri de nèg ap fè eko ak enfòmasyon sa yo, m di o, sa k ap pase konsa? Paske lè w jounalis, sitou lè w gen yon notoryete nan sosyete an, se pa tout enfòmasyon ou kouri lage konsa konsa. Ekoute byen, m konn gon seri de enfòmasyon, m konn pran 2 jou m ap ankete sou yo wi. Paske toutotan m ta kapab di ou pa jwenn verifikasyon, ou pa ka kouri lage enfòmasyon an. E se sa k fè ou wè, lè bagay yo cho nan men m, m oblije lage yo o kondisyonèl. Kounye a la, pa rapò ak yon seri de enfòmasyon mwen tande sou Vilaj de Dye, m pral pataje avèk nou, men m pral di nou mwen menm ki sa m gen nan men m kòm enfòmasyon. Lapolis ap vanse tout bon vre. Vers oubyen sou Vilaj de Dye. Lapolis itilize yon bèl plan. Ki plan li ye? Se mache kraze yon seri de kay pou rive sou Vilaj la. Antouka m swete ke se pa taktik lapolis m bay. E mwen pa nan lapolis lan tou. Sa se youn. Kounye a lòt bagay. Soso mouri. E pa vre? Sa se enfòmasyon k ap bay. Gen nèg ki menm lage pòs. Ze Pekenyo mouri. Pa vre? Tèt pa dwat. Pran bal, li blese, yo voye rele doktè pou vin ba l swen nan vilaj la. Se rezo sosyo nou kapab afole. Men gen yon seri de vedèt ki pa kapab antre nan lojik sa. Paske gen de nivo ou ye. Imedyatman ou a 100 mil abone. Ou paka nan bay manti ankò sou rezo. Kounya pran san w. Pran san w. E lè m tande tout enfòmasyon sa yo m di waw! Gen bagay atè a mesye. Izo pran kou. Bon kou a. Paske lè w gade ou wè kòman piti a rele Ti Izo mouri. Soso tonbe. Ze pekenyo tonbe. E kòman ti konpè a rele ankò? Tèt pa dwat pran bal, kounya m pa ka kouri di non. Se pa vre? M pa ka di non se pa vre. Men kounya la a sa m fè mwen menm? M al chache enfòmasyon pa m. Quel est le son de cloche? Ebyen l'autre son de cloche c'est que gen enfòmasyon mwen jwenn ki un peu diferant de sa m ap tande yo. Tande byen zanmi m yo. Moun ki chera izo. ki tonbe depi lè operasyon sa kòmanse a se Ti Izo. Gon seri de enfòmasyon m ap tande de Ti Izo kòmkwa misye te gen inifòm lapolis sou li, lapolis kwaze avè l, lapolis poze l kesyon. Hum! Tèt chaje. Mwen menm pou eleman enfòmasyon m gen sou Ti Izo a, misye fin goumen, pandan misye nan koridò bagay sa yo, misye ap rale epi cha, gon grenn cha k te rete, cha pa son foul. bal tèt epi misye tonbe misye mouri. Kounya sou kesyon Soso a fòm di nou mwen menm m pa gen ankenn enfòmasyon ki dim Soso mouri. Sou kesyon ze pekenyo a m poko gen ankenn enfòmasyon ki di ze pekenyo mouri. Sou kesyon tèt pa dwat ki blese a m poko gen ankenn enfòmasyon ki di tèt pa dwat blese. Men n ap atann nou a sa. Sa ka rive anpe pli ta Soso ka tonbe. Sa ka rive anpe pli ta. Zen pekenyo ka tonbe. Sa ka rive anpe pli ta. Soso ka pran bal paske ils sont pas des dieux. E depi w ap fè mal, w ap fè krim, ebyen retou w la ap vin jwenn ou tou. Kounye a, men sa k genyen nan vilaj la. Y a des gens ki yo menm te rele m pou di m ke yo sispèk Manno nan zòn Lèzanglè. Nan yon seksyon kominal, avan w pran komin sila wi. Men lè m al mennen enfòmasyon, gen nèg ki di m Manno anndan. Manno nan vilaj. Kan Manno a menm yo anpeche moun yo sòti nan vilaj la. Tande byen wi. Gen entèdiksyon pou moun yo sòti nan vilaj la. E lè yon moun reyisi sòti kite vilaj la, ou pap ka rekipere kay sa. Lè w tounen, ou gade pou wè se moun ki anndan l ak tout sa w te kite. Kounye a kòman yon moun ka kite vilaj? Se ankèt map mennen. Se jounalis mwen ye. Konprann byen. Se de moun ki pran pòz yo pral travay. Granm maten. Moun yo soti. Genyen ki soti ki pa menm soti ak yon valiz. Yo kite vilaj la. Gen yon bon kantite moun ki kite vilaj la konsa. Men moun sa yo kite dèyè. Yo kite anpil ti kichòy dèyè. Men sa yo kite dèyè yo. Eske yap arive rekipere li? Sa on se pa. Paske nou konnen ke premye bagay gen bandi k pa vle moun yo soti. La dezyèm choz se ke lè yo soti yo pran kay yo. Yo bay lòt moun rete ladann. An tou ka nap tann eske lapolis se dènyè semèn ni sou vilaj pou kapab repouse nèg sa yo ou byen pran yo antouka nap tann men fim nan bèl si wap di yon moun ki gon yon pye nan batay la se la polis paske se la polis ki ap mennen dans lan se la polis ki ap kraze yon seri de kay pou kapab gen aksè ak vilaj la donk m espere ke mwen klè nan tout enfòmasyon kap bay yo ebyen men sa mwen genyen nan menm kòm enfòmasyon sa pa vle di lòt yo pa vre. Sa pa vle di ke pa m nan pa verite. Paske lè m di yon bagay, depi ou wè m pa mete l o kondisyonèl, se ke mwen fè anpil efò pou ke sa m ap di a, mwen respekte l. Tande byen, nou prale nan Gonayiv an atandan n ap retounen anpe pli ta, paske a chak minit, a chak segond, genyen enfo konsènan Vilaj de Dye. Genyen yon sèten de Barthelmy Junior alyas Aboulò. Misye jwenn arestasyon li nan zòn Byenak, nan Gonayiv, dimanch 14 me 2023. Lapolis t ap chache sitwayen sa pou asasina, ensandi palè jistis nan Gonayiv. Aboulò jwenn arestasyon li an posesyon 3 zam afe. Yon lòt kote, bandi a te akonpanye ak 3 lòt moun, pami yo polisye Anesca Emmanuel. Tande byen wi, lapolis ap chache yon nèg pou l arete. Nèg la gen polisye avèk li. 2 lòt konpanyon wout prezime bandi sa a se Ady Gaston, yon anplwaye ona ansanm avèk Poristène Biron. Gonayiv sou brezeng li. Gonayiv sou wout la pou l fè lòbèy. Paske imedyatman yo arete Aboulò, depi yè swa fò n di ke te gen anpil lòbèy nan Gonayiv. Dife te kòmanse limen nan Gonayiv. Konprann byen, e Aboulos se nèg Raboto. Se sa? E lè w di Raboto, ou di Kleng Youri. Se konsa moun yo di l. Men ekoute, gen yon derapaj ki pati la a. Konprann byen wi. Lougawou nan mitan fanmi l, li mal pou kenbe. Paske, se yon nèg ki gen zam. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Yo arete yon nèg ki gen zam. Si se te yon moun lòt kote, m panse la a moun Gonayiv t ap mande ba li l epi pou yo ba li bwa kale. Donk, lè w lakay ou, ou gen pouvwa, petèt ou fè byen tou, s on lòt bagay. Paske, gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di, a boulò, yo pa gen dwa ap trete l konsa, misye se pitit Gonayiv, patati patata. Men mesye, si nèg la gen manda dèyè l pou move bagay, hein, epi yo jwenn li ak zam ilegal ankò, donk n ava konprann. E pou sèjan la, a boulò pa janm nan anyen ki wrong. e n ap remonte depi kilè la m pa fin sonje non men se avèk entèvyou sa e misye te bay radyo mega Guerrier Henri atravè emisyon boukante lapawòl abou lò pale e abou lò ap di depi kilè li menm li kòmanse nan aktivite zam m pa di gang non aktivite zam se te depi 2004 nan va konprann kredi Nan le zil manyè. Li te gen li te gen zam an li konfime. Li te gen zam an 2014. Wi men an 2004 wi li konfime li gen zam. An 2004 an 2004 ou te gen zam nan men. Gen yon pwovèb ki di bòs vann zouti li pa vle li mete. Non pa vle sa pa vle sa pa vle sa. Li di non nèg la di li te gen zam. Li te gen zam an 2004. A bon li konfime. Non non non non non sa sa non sa m pa dakò. M asime l. Li remèt tout zam yo? Non li di. Oditè pa ka di w. Li remèt tout zam yo? E li di l remèt zam nan Ismaël. Ok. Oditè konfime misye rele Aboulò. Non misye di ke li te gen zam an 2004, li remèt li, a li bay tout? Oditè di ou m gen zam, m gen zam. Abolò ok ok. Aboulò gon zam de yon zam 2019 la la. Aboulò konfime ke li te gen li te konn manyen zam an 2004. Li remèt zam lan nan dezameman, nan Raboto gen zam, men li menm li pa di l genyen, men l konnen Raboto genyen. Banm mande Abolò sa, banm mande Abolò sa. Kisa w konnen de atak ki te fèt sou polisye ki t al nan BNC yo Abolò? Atak ki te fèt sou polisye t al nan BNC? Pa gen atak ki te fèt sou polisye t al nan BNC. M ap di w sa klè, klèman. Sa k te pase, eksplike n sa k te pase Abolò. Eksplike sa k te pase a. M ap eksplike w sa k te pase. Ok, n ap swiv ou, n ap tande w, n ap tande w. Polisye yo. Yo gen yo genyen kòb yo nan labank, yo gen pou yo vin chache ti kòb yo labank paske yo nan grangou, paske depi yo peye yo fòk yo vin labank. Men imedyatman polisye yo menm y ap vin labank, yo yo yo pran Polda ki Polda ke Raboto pa pa pa byen avè l, yo pran l, yo mete nan machin, yo vin avèk Polda Raboto. Men ekzatman sa yo m pa di sa e bon polisye bon polisye pa nou yo non sa se fo polisye paske nou menm nap fon batay nou pa gen pwoblèm avèk la polis nap fon batay ke nou gen pwoblèm avèk Jovenel Moïse ki kenbe peyi a kap sousel konprann nou pa gen pwoblèm avèk avèk la polis imèdiatman fo fo polis yo abiye Polda e tout tan yap yap bwè yap bwè yap bwè byè avèk Polda lakay Polda yo vin avèk Polda Raboto nou menm Nèg yo pa vle wè Polda, yo menm yo kouri dè polis yo pou ale avèk Polda paske Alò machin lapolis ki te pran 13 bal la, se fo polisye ki te ladan? Se fo polisye paske yon bon polisye pa tap chwazi mache avèk yon bandi pou vin raboto. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proche ou pou kapab abone ak Chanel sila epi Pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!